Mesye met timoun mwen pou yo ka voye lekol la. Tout kay sa yo e kay la blanch. Kay ki vid yo ye. Mwen gen kote mwen rete avèl. Ou konprann misye ap tire pasi pala misye menm kreye fò li poul ka domine Daniel Fignolé ou konprann poul domine Petit Dahomé ou konprann menm yon chantye lekòl nasyonal nou gen la bon misye oblije bloke li ou konprann. Ki misye ou pou lòt di misye kiyès? An palan de Babekyou. An palan de Babekyou tout moun konnen nou la ou konprann e misye kap domine la. Ou konprann? Sa vle di bon m pa konnen ki sa leta kapab di pou nou la nan zòn nan men jan bagay yo ye la a. Ou konprann? Nou pa gen oken sekou menm nan zòn nan la. Nou menm nou pa t nan fèt. Monchè pa gen fèt. Ou bon ou menm tou ou kapab konstate l pa gen fèt. 2 janvye, 3 janvye jan w wè la konsa la moun ap evakye kite zòn nan. One bal ap pase se fiu fiu fiu fiu. Nou tande gen anpil viktim, konbyen viktim nou resanse nan pandan kòmansman gè a? Monchè nou pa ka konte viktim yo, ou konprann? Nou pa ka konte viktim yo. Mò, blese oubyen? Monchè nou pa ka konte, men tou senpleman nou konnen gen anpil moun ki pran bal, ou konprann? Nou pa gen moun ki mouri? Bon, nou pa nou pa tèlman gen moun ki mouri, men gen moun ki pran bal. Ou konprann? Kote nou la kòman la rele menm? Monchè la a nou nan riyèl maya, blòk Daniel fin yole. Yo fè konprann gen gen kay ki boule nan riyèl maya a, se vre? Wi, anndan lise a, anndan Dawome a. Bon, pou byen di w, se pa kay non, e lise a misye te vin dèyè boule. Ou konprann? Men lise a pa gentan boule? Non, misye pa gentan boule lise a. Men misye boule kay jeran yo, misye boule kay gadyen yo, ou konprann? E depo, misye menm boule direksyon lekòl nasyonal de Dawome. Misye boule direksyon an menm. E depi kilè Babekyou retounen nan zòn nan li menm? Ah bon misye bon m pa konnen si misye t ale misye toujou la ap simen laterè m pa konn si misye t ale. Men kout bal yo te fon sispann chante depi aprè. Bon epòk sa misye gèlè te lasalin selon enfòmasyon nou pran ke nou pa konfime gèlè misye al fwe kòl nan resèt ou konn ti jinyò bagay konsa epi sa w tande a la misye gèlè repliye lakay li li gèlè pa renmen sousi yo ba li al repliye. Oh repliye l repliye a la l fon fò la Joem tap montre nou la fò sa la monchè domine lap domine nou la. Misye fre men nan reset ou baw enfòmasyon la ki Pou konfime sa w di a. Bon mwen m byen diw wi selon sam tande kem pa konfime. Reset mache la sa vle di. Konprann ke misye genlè te vle di yon mo ladann epi ti Junior pa dakò misye repliye lakay li. Eske se deyò ti Junior metel oubyen e li menm ki pran desizyon retounen nan Delma 6? Ah bon mwen byen dou wi. Li genlè wè yon sousi epil repliye vin jere lakay li epi sa w tande a la menn. Men pa pou lekòl la k pral ouvè la eske lise a avèk lekòl nasyonal la ap ka fonksyone? Ou bon yo met dife ladann. Yo mete dife ladann leta k pral konn a misye. Men an lanse yon mesaj bay otorite yo non nou menm m wè nou lage deba balanse la. Bon ki mesaj nou pral ka lanse bay otorite yo? Otorite yo konn konnen byen sa k ap fèt la la. Ou konprann? Yo tande n ap kriye lontan. A no jou la nou pa janm jwenn yon otorite vin la non. Ki mesaj nou pral lanse ba yo? Men se ki sa w konprann, yo te konn toujou di se Jovenel k ap alimante nèg yo, depi sa fè kèlke mwa depi Jovenel mouri. A monchè, bagay Jovenel la, bagay Leta, bagay se toujou menm yo menm nan. Nou menm la a nou pa gen Leta, la nou pa gen anyen la. Èske w konprann? Se chak jou n ap kouri, bon wè la a ou kapab tande. Ariel Henry k bay misye kob pa lot moun. Depi w tande misye ap tire konsa la misye vin sou boule nou la nou menm se lari nou pran al domi bò lari nan mache al domi jis anwo èske w konprann. Monchè bagay yo di pou nou la. Men sè sa sè sa nou kapab di ou konprann nou ta renmen pou leta mete yon fren nan mouda misye. Anyen ankò. Leta misye menm yo menm nan. Bal la frape l nan janm li. Mwen yo rele m la, yo di m konsa y ap transfere l nan lòt lopital. Yon timoun? Yon timoun ki gen 16 an, m pa konn ki sa m ap fè, yon jèn ti gason wi. M pa konn sa m ap fè, m pa gen a ki ale, m pa gen ki rele paske se sèl mwen menm avèk papa l. Papa l e bòs mason, li pa gen travay. Tout semèn nan pou l sòti le maten san pou l al travay, li pa ka pase pou l al travay. Yo tire an sèlman anndan lakou a. Men tout aktivite te kòmanse reprann nan zòn nan nòmalman? Wi, nou te kòmanse vire, nou te kòmanse bagay, nou pa t bagay. N al arepo a tan 31 desanm, premye janvye, vin 2 janvye a epi bagay yo vin pi deklannche. Antanke viktim agresyon an eta nou? Ebyen m pa konn. M ap mande jistis pou nou paske nou pa gen kote pou n ale, mwen pa gen kay, m pa gen kòb pou m al anveye kay. E lè w sòti w al anfèmen kay, se 20 mil, 15 mil y ap mande w, mwen menm mwen pa genyen l. Pase mari m se yon bòs mason li ye, li pa gen travay. E Matisan e mè je l konn al travay, mè je bloke. Matisan bloke li pa ka pase pou l ale. Èske mwen menm kounya la èske m gen kòb? E ka yon moun m al mete 2 lòt 2 timoun mwen genyen, e se refij mwen m ap pran la e m pa ka kite timoun yo kay moun yo tèt mwen m pa konn kisa m pral fè m pa konn. E m gen lòt moun ki ansanm avè m nan lakou an. E tout Ayisyen konsekan salye nou, salye tout Ayisyen atravè lemonn. E jounen jodi a wè ane a chanje, chèf gang Jenèf la pap chanje. Menm gwosè jou sa a pou wè premye janvye 2022 a, malere malerèz pa ka bwè soup. Nou byen konnen gen divès òganizasyon te òganize yon kokenn soup pou moun Wobèlè. Dizon, pou te bay soup nan lapè. Men chèf gang Jenèf la enpoze moun yo bwè soup, frè m. Depi premye fè minui, katouch kòmanse demare. Tout moun konnen s on fen dane, katouch demare, tout moun panse e pa avè nou gen kont se ane ap voye ale. Se lè inè, dezè, katouch kòmanse demare, jèn fi a jèn gason pa ale alabri, malere malerèz se vole. Tout nan Bèlè, Maya menm se pa pale. Nèg yo boule menm lekòl la. An di lekòl ki rele Ti Dawome an, nou gade sa pwòp zye pa nou, wè nèg yo boule lekòl. Dayè yo vòlè tout bagay anndan lekòl la. Se travay Babekyou, Sonsonn, Ti Jinyò. Se nèg yo vòlè tout bagay anndan lekòl la apre yo met dife. N ap di chèf de lapolis la, mesye Elbe, pran reskonsablite w! Jenèf fin kraze peyi a. Nou pa ka kite Jenèf ap kraze yon peyi konsa. Hein Paske tou lè peyi du mond ap rele anmweyy pou ayiti sekou pou ayiti men sèl nou menm sèlman k'ap konsa menm diskou nou prepare gen de diskou nou te prepare ayiti e soup sa se soup soup sa se soup revolisyon se soup tradisyonèl nou nou paka bwèl nan lapè èske yon peyi ka fonksyone konsa èske yon pèp ka viv konsa gade la pou wè nèg wap bay nenpòt 5 moun bal. La, ti bout yè a, pwè de 5 moun pran bal. Gen moun ki pran bal nan ponyèt, gen moun ki pran bal nan pye. Moun yo lopital, m p ap pi revele ki lopital yo ye, paske sa dwòl, sa tris. M pa konnen si gen kèk kesyon jounalis yo ap poze m. Men selon menm sa k ta lakoz gè a retounen ankò? Monchè frè m, m ap tande la nan Karayib, se maten, m ap tande maten an la nan Karayib. Sa dwòl, m ap tande yo di sapè gè a leve, se nèg maya k boule on moun. Peyizan n serye mesye. Si nèg Bayat ap fè krim, valè moun ki ap pase nan bis yo la, moute desann, pa t ap ret moun ankò sou latè. Mwen wè mete sou latè, mwen mete Ayiti, mete sou latè. Sa vle di gen se moun ki sot lòt peyi vin Ayiti. Ou wè gen anpil moun ki t ap mouri. Se nou menm ki fèmen 18 la pou mezi de prekosyon. Se tèlman nou konn valè moun, nou apresye moun, nou fèmen 18 la. Nèg Babekyou yo rete dèyè a bò Chepolo, y ap pede fouye moun. pran moun anndan machin sou pretèks nèg bèlè, vòlè moto, vòlè de seri bagay, bat moun sou pretèks nèg bèlè. Nou fèmen l pou chèf de lapolis ap pran responsablite l, nou fèmen 18 lorè deyò 18 lagogo kòn telè. Nou fèmen l pou chèf de lapolis ap pran responsablite l pou moun sispann mouri lè yo ap pase la bay. Men gen yon videyo k ap sikile sou tout rezo yo, yon dam ki ap kriye, ki gen mak boule sou li, li ta akize nèg Riyèl Maya ki ta fè l abi sa. Bon. Sa ka fèt. Pase sou jounen jodi a peyi a si tèlman an gagòt, ou wè gang kounye ap fè video. E sèl Ayiti sèlman ou wè gen lòbèy sa. Kounye a gang ap fè video bezwen antrave yon moun. Alè di gang nan vin antre nan politik. Wè yon dezòd li yon non peyi. Ase pou nou ta boule yon moun. Bon, ki enpòtans ki pral gen nou pral boule yon moun? Monchè Yemi. Jan moun presye nan lavi. Ou panse se gang Jenèf yo sèlman t toufe bagay sa? Tiye moun, tiye polisye, boule polisye. Se bagay lemond ap gade a pwòp je pa l. Nou menm nou poko janm gen yon akizasyon konsa. Se kounye la y ap aprann nou sa. Se kounye y ap fè nou konn sa.